Bonjour, bonsoir, byenvni sou chanèl Wendy Celestin TV. Jodi a, mwen vin aprann nou kijan nou kapab fè kalite foto avèk videyo n ap lage sou Facebook pou kalite yo kapab rete jan nou reyalize l sou telefòn nan. Se trè senp. Tou dabò, nou prale sou Facebook. Lè nou rive sou Facebook, nan kote nou wè gen 3 ti ba a, n ap klike sou li. Ou prale nan paramèt. Nan paramèt e vi prive, w al nan paramèt senp, toujou. W ap desann pa anba, w ap antre nan medya e kontak, ou klike sou li. W ap li kote ki ekri Enpòte lè foto an HD. Enpòte lè videyo an HD. Se la w ap aktive 2 ti ba sa yo pou foto avèk videyo kapab reyalize an bon HD sou Facebook. Si w fenk vini sou chanèl la, pa neglije abòne pou w kapab konnen plis. Ok, bay.